Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou sòm le lendi 5 Desembre 2022 mwa Desembre nan vini epi lap kouri anpil paske se sèl mwa m ta kapab di malgre tout bagay ki kapab genyen nan peyi a men kanmen ap gen ti aktivite se sak fè w wè Se ou nan mwa ki vini li pa rete. Men nou gen anpil enfòmasyon nou pote ba ou nan kad emisyon sila. N ap kòmanse avèk yon dosye ki konsène minotri. Dènye nouvèl nou gen la se ke inite spesyalize lapolis nasyonal mennen ta dan lasware di dimanch yon operasyon miskle nan kabarè Source Matla, Lafito ak nan vilaj kontigu nan Minotri Dayiti ki okipe depi kèk jou pa bò kote nèg ame. E nèg sa yo, daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, se ta gang Izo yo. Blende yo ap eseye deloje. ak kout rafal zam otomatik endividi ki gen gwo zam nan men yo ki anpeche sektè prive a fer la reprann aktivite li nan blòk sila. Nan Kanaran, genyen towo yo rele Jeff lan ki ap reziste ak pwisans de fe 5 blende ki deja libere nasyonal nimewo 1 an e ki ap avanse pwogresivman nan espas fonksyonman ak evolisyon malfektè sa yo. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, pa bò kote popilasyon an, plizyè bandi yo menm mòtèlman blese e lapolis li de pli zan pli detèmine pou kapab rapousib ak mouvman sila a, rapousib nèg sa yo, mete men nan kòlèt yo, nèg sa yo k ap simen dèy nan mitan popilasyon ayisyèn nan. Tout moun konnen sa ki te pase sou wout nasyonal la. Bandi ap vòlè kamyon, vyole fanm, masakre plis pase yon dizèn moun nan kabarè. Yo bloke depi kèk mwa tout aktivite ekonomik. Malgre tou sa, Lapolis Nasyonal Dayiti ap degaje l pou fè sa l kapab. Inite espesyalize yo sèmante y ap pasifye Kanaran jiska kabarè kòm premyè etap yon plan yo vize egzekite. Òm dafè yo Vrè viktim blokaj nan Kanaran, sila yo k ap soutni de prè ou de lwen bandi yo, gen kont a rann. Bagay la p ap rete konsa. Sonje m te toujou di nou gon batay sou papye k ap fèt. Si lapolis rantre se ke lapolis vle jwe wòl arbitre. Men batay nou wè k ap fèt nan blòk Lafito, Minotri, s on batay gran nèg a gran nèg. S on batay pou por. Men ki finalman envite bandi, peye bandi pou bandi kapab regle batay sila a. Nou prale nan Savann Pistach. Men ekoute, Kafoufèy, Savann Pistach, bagay la vrèman difisil. Nèg ame nan Gran Ravin ap fè bal chante kou loko nan blòk sila yo. Nèg ame Gran Ravin repran depi maten dimanch 4 desanm 2022 an Ostilite yo nan katye Kafou Fèy nan Pòtoprens. Abitan yo nan Kafou Fèy, notaman Savann Pistach, katye ki reveye jounen dimanch lan anba gwo rafal bal, daprè yon abitan nan zòn nan. Moun sa yo bezwen yon lòt espas pou yo rete e nèg ame yo tou yo menm y ap chache espas pou yo kapab etann tèritwa yo. Pandan jounen an, yo boule plizyè kay, daprè sa anpil moun fè konnen e nou gen kèk ti videyo tou. Fò n di ke ta dan lajoune, bal te kontinye ap chante alòske DDO 1 mande ranfò depi maten sa te pran tan pou li te kapab rive. Depi kèk tan fò n di ke genyen yon ostilite antre lèzòm de Gran Ravin e moun ki abite Savann Pistach e Kafou Fèy. Poze tèt nou kestyon, Moi je suis pas d'accord, ekoute, popilasyon an li pa toujou anfas bandi yo. Se dè bandi ki anfas bandi. Si les hommes de Grand Ravine yo vize Savann Pistach, yo vize Kafou Fèy, sa vle di kisa? Si nèg yo bezwen pran tèritwa y ap just vini an granmoun, yo pran tèritwa. Men si yo konnen gen yon opozisyon, se la l pwoblèm. Sa vle di, di tèt nou ke kèlke pa gen gang nan Kafou Fèy, gen gang nan Savann Pistach. Eske nou konprann? Donk jounen jodi a la a, popilasyon an mezanmi m pa konn kisa l fè l ap peye. Gade kòman bagay yo te rèd. Anpil dife nan kay moun yo e anpil moun pa konnen ki kote pou yo ale. 2 3 moun ki yo menm retire kò yo anlè a paske bagay la te vrèman difisil pou yo. E kote al rete a, ebyen kote sa a m ta kapab di se kochma o kotidyen paske lè w kite lakay ou, w al abite nan yon espas e ke chak jou fò w viv, fò w dòmi leve, bagay la te vrèman difisil. E vwala poukwa a la fen de sèt videyo, Vous aurez la chance de regarder quelques citoyens et citoyennes ki yo menm ap plenyen sò yo et il ya un bon Samaritain ki a apporte quelque chose pour eux. N ap gen chans wè videyo sa a nan fen emisyon an. Genyen 3 eleman 400 mawozo ki tonbe yè, yè aprè midi bò ranch lan. Nèg sa yo, yo te pote boure Sou yon Nèg ki Toujou ap chache move je. Je pa bezwen de definir l'identité de la personne qui les a tués men fòm di nou ke ebyen 3 ti mafya sa yo, yo kite vyann yo atè a. Paske nèg sa yo te pote boure mal, ebyen sa w tande a la bang bang bang yo mete bagay nan kòlèt yo, paske se nèg ki tap vòlè ti vòlè atè, ti vòlè nèg ki vin fè kou, ebyen sa sè mal pase pou e, ebyen yo kite 3 kadav nèg sa yo atè a. Nèg sa yo te sou yon moto Dayan. Yo sot fè yon kou epi san tande ala a, yo retwouve yo nan move moman, yo mete bagay nan men yo. Pa bliye m di nou, le fait de dire yo, m pa bezwen di kiyès, men se quelqu'un qui est armé, c'est un chef ki li menm vide nèg sa yo atè. Sa k ap pase nan peyi Dayiti, li plis ke entansyon Almay te genyen. pou l te kapab kraze Lafrans nan gè, dezyèm gè mondyal la. Men, m panse ke avèk reyinifikasyon anpil blòk nan Afrik lan, batay la te vin rèd. Ebyen, fò n di ke, kèlkeswa moun k ap renye, gen yon lè k ap rive, Reyinyon an l ap bout. Paske sa k ap pase la nan Pòtoprens, sa k ap pase la nan yon seri de zòn nan kapital la, bagay yo di. E m ap mande lapolis, si li kòmanse yon operasyon okou di mwa de desanm, fòk pandan tout mwa desanm nan, operasyon sa a li kontinye. E m p ap ba nou manti, se operasyon ki ta dwe ap kontinye venkatrè sou venkatrè. Ban m di nou poukisa. Nan moman mwa desanm, se le moman tout ti vòlè pwèl pete, tout gwo gang ap chache mete plis bagay nan pòch yo. Zakèy yo ap redouble defò. Nou konn poukisa? Paske, pa egzanp, lè yon nèg wap travay yon kote. Yo konn ba w yon ti bagay anplis. Sa vle di, depi w gen anpil tan w ap travay kote a, yo ba w yon ti bonis. Menm lè ane sa a, m ta kapab di, bagay yo grav sou plan ekonomik. Ebyen, se konsa tou, nèg sa yo menm yo bezwen ranfòse pòch yo plis toujou. Pa egzanp, lè w pran yon ti vòlè ki genyen de twa fanm. Ebyen, fò medam yo ka mete les, fò medam yo ka fè yon seri de bagay. Ebyen, se sa k fè m di nou ke nou menm veye kò nou paske m pa vle si nou gen yon degouden nan men nou pou se vòlè sa yo, malfektè sa yo, sanginè sa yo ki pral brake nou pou al pran lajan nou. Wè apre la polis fin vize la fito, kabare, yon seri de zòn la, m ap poze tèt mwen kesyon pou m di, pou ki sa la polis pa kab mete yon patwouy, fè nèg yo kadre yon kat pikòp la, chak jou k ap fè ale retou, sou bon repo. Kanaran jiskaske yo rive anba mòn kabrit. Wè nèg kanaran sa yo? Nèg sa yo bay pwoblèm. Depi yon nèg w ap vize machin moun, w ap vòlè machin. Moun nan gen machin li la ou parèt ou pran l epi ou negosye avè l ankò pou l kapab repran machin nan, mwen m panse ke se pa bon. Mwen m pa t ap gen okenn pwoblèm avèk nou si nou t ap fonksyone lè m gade m wè Son seri de moun ki mete zam nan men nou nou tap pran. On seri de moun nan sektè prive an ki ap alimante gè yo nou tap pran men tande non. Lè nou pran ti malere parèy nou. Se sak fèm toujou rele nou ti bandi pwèl pete. Lè nou pran ti malere parèy nou. Moun ki gon ti pikòp nou prann nou kidnapel avèk pikòp la epi aprè nap mande moun yo pou yo kapab bay lajan pou yo libere yo. Bon. Mwen panse ke se se pa zak moun sa. E. Jan de moun sa yo pa ka pretann ke yo se revolisyonè. Se sa k fè mwen menm, m toujou ap kritike nou paske zak n ap fè yo, se move zak yo ye. Kit nèg la te bandi je nèf, kit li te bandi je pèp. Dayè, se sa k fè m parèt yon ti jan sadik, pi sadik avèk nèg je nèf yo. Nou konn pou ki sa? Paske nèg sa yo pretann ke yo se revolisyonè. Se nèg k ap batay pou kapab delivre pèp. Men. Si w ap pran yon grenn egzanp nan nèg k ap batay pou delivre pèp, e chen an l ye wi. Apre sa tout lòt nèg yo e sou blofè yo ye wi. Men, avèk nèg sa yo menm ki nan je pèp, tout moun konnen nèg je pèp se Zakè. Hein? Izo se Zakè. Ti Lapli li menm li afime ke se Zakè li ye, se zak li fè. Men, ki nèg nan je 9 ou konn tande l ap pale li di w li se Zakè? Se sa k fè mwen mande yon, euh, fiksasyon sou Kanaran paske Kanaran. Se blòk sa a, se blòk je pèp. Ok? E mesye je pèp yo bay pèp la yon chans. Si yon nèg ou se zanmi yon bandi je pèp, nèg sa parèt yon kote, l ap fè lavaj pa egzanp, Gabriel, si m ap pran yon nèg ki lidè je pèp, m ta di Gabriel paske se li ki vini avèk konsèp je pèp la, men Gabriel si w tande yon seri de bagay mal k ap fèt konsa, nèg y ap fouye moun nan kanaran, nèg y ap fè yon seri de zak. Pasi pala, omwen fò w rele de twa zanmi pou di mesye, bagay la pa kab kontinye konsa, bay moun yo yon chans. Pa egzanp, sou wout la la, moun yo, omwen si yon moun antre nan yon machin, l ap vwayaje, fò l kapab vwayaje alèz. Hein? Fò l ka vwayaje alèz. L ap deplase mezanmi. An moun nan nan yon ti bis, li pral moute nan depatman sant, li prale nan latibonit kòmsi pou l nan lapèrèz paske l pa konnen si yo pa pran bis la, yo pa p kidnape l nan men. Semèn sa e pa de bis nèg yo pa pran nan kanaran. Bon mezanmi bay moun yon chans ede moun fòk bagay sa yo fini bon kounya la nou pral pèmèt ou swiv kòman sa te ye paske moun yo deplase an gran nonb e genyen de 3 kretyen vivan ki panse avèk yo e bon samariten sa yo fòn felisite yo paske le fèt ke gen de deplase ebyen moun yo pap janm ka viv jan yo te konn ap viv la vwasi pou vou. kite rezidans prive yo nan zòn Savann Pistach kote ke y ap kouri pou bandi Gran Ravin yo ki te vle anvayi zòn nan e jiska dat fanmi sa yo yo poko kapab. Son lapli sa ki la e ki toujou fè efò A chak fwa, gen posiblite pou nou pote solidarite nou avèk moun ki nan sitiyasyon difisil. Sitiyasyon ki pase Kafou Fèy la, m kapab di nou, li doubleman afekte m. Li afekte m dan yon premye tan paske Kafou Fèy se la ke mwen fèt, se la mwen viv pandan tout vi m. Se nan Rido, Riyèl Alibi, se la mwen lekòl, se la mwen fè tout anfans mwen. E jounen jodi a, sa ye. Se la m konn a jwe foutbòl. E lè m ap gade tout moun ki la yo, mwen di nan mwen menm, se de moun ki se petèt pitit, pitit pitit, kouzen de moun ke nou te konn ap jwe foutbòl ansanm. Donk reyalite sa a, m kwè ke antanke moun e antanke sitwayen, li doubleman entèpele m. Men sa ki fè m mal bokou plis akote de sitiyasyon sa a, se endiferans Leta. Paske chak grenn moun Anndan yon sosyete, se yon sitwayen ki gen dwa, ki gen devwa. E nou santi ke jounen jodi a, sa k ap pase la a, ki pa diferan de sa k ap pase Matisan, de sa k te pase e anfèt Site Solèy, de sa k pase e Kwadèboukè e ki se reyalite prèske tout depatman Lwès lan. Nou di ke sa fè mal anpil lè nou gade se a nivo sa ke peyi nou an redui. Lè nou gade endiferans moun ki gen responsablite leta a nan men yo, nou di ke sosyete an li dezimanize. Peyi an tounen yon jungl kote ke n ap dirije pa de bandi paske konpòtman moun ki lan leta yo, Li pi terib ke konpòtman bandi yo ki mete nou nan sitiyasyon nou ye jounen jodi a. Paske il est de responsabilite de leta chak fwa gen de ka de se jan kote ke leta dwe entèvni ou dwe manifeste. Mwen sezi aprann ke depi evenman sa a pa janm gen pèsonn nan leta a ki janm vini la a ki pou ede moun yo. Lè m ap gade nan. Ki sitiyasyon nan ki kondisyon moun yo ap viv la. Sa fè mal, sa fè pitye. Lè n ap gade sitiyasyon de polisye ke nou konnen ki abandone, ki pran an otaj, kay yo boule, Leta a pa di anyen. Lapolis nan a pi wo nivo pa di anyen. Li pa posib. pou nou pataje l paske ede lòt moun se yon devwa sakre. Pa gen yon boutay ki kanpe ki pa apiye sou yon lòt. Jounen jodi a, kèlkeswa sitwayen ou wè la, kèlkeswa nivo ou ye nan Leta, te gen yon gwoup moun ki te ede w ki fè ke w rive sa w ye jounen jodi a. Li di, li difisil pou n imajine peyi sa a gen de moun k ap di. Alan yap byen pase janvye yap byen pase desanm atikra vin ti lapli moute l fè nou kouri kite kay nou n vin nan lise a la kote nou ye a la nap mal dòmi tout timoun nou yo gripe granmoun nou yo gripe nou gen lafyèv nap mal dòmi la se vre yo pote yon moun fè nou yon don pote yon ti bagay pou nou pou nou manje nou pat genyen l mèsi men pwoblèm nou se De lonje nou la e Direktè a te mande pou nou te bal lise a paske l te pou lekòl ka ouvè. Nou pa gen kote n prale n poko ka moute anlè a. E sa m ap di ankò avèk leta ayisyen. Sa m ap di ankò avèk chèf polis la. Si se pa vann li vann kafou fèy. Si se pa vann li vann savann plis sa cha bandi se pou l voye bakòp anlè a al pote bakòp bay polisye kafou fèy yo k ap blese anlè a k ap pran bal anlè a e si ti cha a pa sipoze gen limit pou trake bandi anlè a e si yo ta sanksyone yon polisye kafou fèy ki Trako bandi, nou menm n ap pran lari, n ap pran lari nou e, depi k nou konnen sa sèlman, yo ta sou son nou kafoufè, n ap pran lari, pase polisye kafoufè, se yo menm ki kenbe nou la, se pa volonte leta, se pa volonte dede yo ki kenbe nou la, se polisye kafoufè ki kenbe nou la, si leta pa vann savann pistach avèk bandi, avèk ti lapli, se pou l voye bakòp ba nou anlè a pou nou, paske kafoufè pap tounen matisan. Savann pistach pap tounen matisan e nou bezwen tou pou yo delonje nou la pase nan mwad janvye si lekòl ap ouvè n pa ka ret la e n pap ka moute anlè a pou n al anba bandi yo al ba yo tiye nou fòk leta fè yon jan avè nou kòm m pa janm tande nan nouvèl Ariel Henry fè yon twit di pou w ta di nou pran kouraj oubyen sa l ap fè ansanm avè nou sèlman men nou la men n sou kot li n pa konnen kisa si se yon po moun ki sou li oubyen si se yon èt vivan li ye n pa konnen. Selman nou sou kont li Mèsi la presse. Pa bliye toujou rete konekte avèk nou chanèl sa ki ap baw enfòmasyon 24 è sur 24 e pou lèjan ki sont aletranje m pral fè yon lis moun la moun sa yo se zanmi chanèl la yo ye e pa bliye m te di nou ke kamelit deja voye kichòy e ane sa m gon panse spesyal pou moun kote m te rete e se sak fè m anvi voye kichòy pou yo E nan sa nap fè a kelkeswa sa ou genyen ou menm li mèt se yon dola ebyen voye l pou nou kapab fè kichòy pou anpil moun ki nan site solèy moun ki petèt nan anpil lòt zòn tou paske m panse ke e jenewozite an se pa sèlman lè ou bay men lè ou gen entansyon bay paske ou wè yon frè ou kap soufri ki nan difikilte epi ou ede li m panse ke bon Dieu a fait bien avec ou.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 Aktyalite, kòmantè, reyaksyon, analiz, deba, tou sa sou chèn paw la RL prod. RL prod, se la chèn di moman.